Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon pandan tout la jounen se pral yon edisyon spesyal suite ak lanmò prezidan republik lan Jovenel Moise en 2021. Un président est mort, des hommes lourdement armés, un commando, ki fè irruption lakay prezidan repiblik lan a Pèlerin 5, yo antre, yo mete tout sekirite atè, sètadi menote yo, epi nèg yo vin fè yon gwo operasyon, quel a été l'objectif de cette opération? touye prezidan repiblik lan, epi madanm ni resevwa bal. Pour l'instant. Martine Moïse est à l'hôpital. Kadav Jovenel Moïse atè. Ebyen, pandan lannwit lan, m pa t santi m byen. M pa t santi m byen, immédiatement que des amis m'appellent pour me dire voilà ce qui s'est passé et on a vu également la vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, ebyen, sa ki pase a, Fò n di ke jounen jodi a la, n ap gen plizyè emisyon n ap fè sou kesyon sila a, men se kanmenm yon wont, yon imilyasyon pou pèp ayisyen an. Vous imaginez, vous même, nous mêmes, nous avons été humiliés. Nou pran liy, n al vote, epi moun nou vote a se li k prezidan. On bon maten, pandan manda l prèske fini, ou tande yo touye l. Bon! Ekoute, jan operasyon an fèt la, paske si ou antre nan domisil Prezidan Repiblik lan, pou kapab mennen operasyon sila a, sa ta vle di an kèlke sòt ke, ebyen operasyon sa a li konparab ak yon operasyon ki rele Jironimo. Je me rapèl, lè Ben Laden pral mouri, m ap swiv yon dokimantè sou lanmò Ben Laden, yon bagay ki prepare de A a Zèd. Operasyon Jironimo, le Prezidan Barack Obama, li òdone dekolaj avyon an. Epi pandan yon fèt, l'animateur de la fête. Li anonse yon yon nouvèl an rizib konsa men se de manyè vwale, lanmò Ben Laden. Epi lè yo rive, yon premye elikoptè Chinook desann sou kay la, epi nèg yo antre. Yo fè operasyon an chanb aprè chanb, men nan kad operasyon sa te gen plizyè moun ki mouri. Mais dans le cadre de cette opération, il n'y a que le président de la République qui est assassiné. Parce que la nouvelle, il déjà rend public. a travèr mèm la pres internasyonal. Frisidant Jovenel Moïse, mori. Nou pral vini, jom di ou li a veke plizior emisyon. Men ekoute, pandan nou tande nouvèl la, nou fè vit pou n te kapab pote enfòmasyon an ba ou, men lè n ap gade nou wè ke L'image de la rue se vrèman biza paske pa sanse gen machin, rare moto ki yo menm ap monte desann, petèt o kou de la joune, èske sa va chanje on se pa ankò, men de tout manyè lari an vrèman parèt trist, menm la rue est triste. Ebyen fòk nou di ke daprè dènye enfòmasyon ki disponib sou tout rezo e sou laprès an liy egalman sè zòm zame ki konstitye an kòmando ebyen yo kamoufle vizaj yo epi enfòmasyon fè kwè mesye sa yo ta pale espanyòl. sekirite yo. Yo pa ale avèk yo. Eske c'est une opération qui a été bien planifiée? Bon, de toute manière, nou kapab vini avèk d'autres détails. Men fòk nou di ke sa ki pase jounen jodi a la a, li montre ke konplo ki te fèt dans la nuit du 6 au 7 février a te kapab gen yon bagay konsa. Eske se konsa Prezidan Jovenel Moïse te dwe Pèdi lavi li? Sa se la grande question. Men ekoute, chak moun ki fèt, ou genyen yon destinasyon. Ou gen yon fason pou mouri. Men, èske se konsa Bondye te di pou li mouri? Brèf, e, fòk nou raple ke pou listwa, m panse ke si m twonpe nou kapab detwonpe mwen, gen Cincinnatus Leconte ki li menm mouri nan Palè Nasyonal, se te le 8 out 2012. suit ak yon eksplozyon. Gen yon dezyèm ankò prezidan ki se Vilbrun Guillaume Sam, misye mouri lèd li menm, 27 jiyè 1915, li pran yon bal nan jarèt, li kouri antre nan anbasad de Frans, ebyen nèg yo antre pran l, yo touye l. Ebyen, e le prezidan de la République Jovenel Moïse, li agrandi lis lan, il est mort, assassiné, chez lui, à Pèlerin 5, la première chose qu'il faut se dire, c'est pas comme ça. Pour un président république mouru. nous sommes en 2021. M'a dit non ça encore. Nous sommes en 2021. Donc, c'est triste pour la République. Qu'est-ce qui va se passer Pour l'instant, il faut dire que c'est le PM AI, Claude Joseph, qui a assuré l'intérim. D'ailleurs, une première réunion qui est en fait Est-ce que dans l'ordre des choses, Claude Joseph pral Kembella en attendant, et puis nouvelle nomination qui c'est Ariel Henry, li ap vini comme premier ministre, et puis après pour la suite. Qui ça les Etats-Unis pral dit, qui c'est yon allié pays d'Haïti, et particulièrement qui c'est yon allié, t'as kapab di ancien président Jovenel Moïse. C'est dur, ancien président. En tout cas, je vais vous laisser avec... Euh, Cette déclaration du Président de la République m panse ke se dènye deklarasyon li fè avan lanmò a. Pa bliye nan edisyon spesyal la, nan chak emisyon n ap gen pou n tande yon bout nan deklarasyon Jovenel Moise. Dosye ensekirite sa a, tout moun jodi a, se tankou tout moun di dosye ensekirite a se kounye a. Men m vle raple tout moun, peyi a antre nan yon cycle infernal depi. Je dirè 18 dènyè ane yo, on sikl enfènal densekirite, e sikl sa a mete nou non sitiyasyon kote chak tan nou oblije ap etèn dife. Nou sonje an 2005, gon seri de non ki te konn fè lapli e lebotan, pa egzanp, Amaral, Dedwilme, Evens Ti Kouto, Grenn Sonnen, Kote yo jodi a? Yo pa la. E lapolis la kote l? Lapolis la toujou la. Okontrè lapolis la ranfòse. An 2005, lapolis te ka petèt gen 3 mil moun, jodi a l gen 14 mil, ou prèske 15 mil moun. Lapolis an 2005 pa t gen yon grenn blende. Jodi a l gen yon kenzèn, dizon yon ventèn, ant sa k nèf e sa ki ize. Lapolis la pa t gen dè zinite spesyalize ki ka fè dè operasyon o moman opòten dan dè zòn ki difisil jodi a lapolis la li kòmanse dote tèt li de zinite ki kapab pèmèt li rantre de kote difisil e pou al mete lòd nan dezòd lè m monte prezidan te gon seri de non tou an 2017 tankou m te konnen. Nan zòn Matisan, ou te gen Tèt Kale, Anèl. Nan zòn Ti Rivyè de Latibonit, Odma. Nan zòn Site Solèy, Ti Oungan. Nan zòn Latibonit, Kanal di Van. Kote yo? Yo pa la. 2017 wi. Kote lapolis la? Lapolis la toujou la. Lapolis la ap ranfòse. E se pou m di l jodi a, M pwofite okazyon sa pou m di chak grenn Ayisyen, chak grenn Ayisyèn k ap tande m la, pa gen pèsonn ki te ka vini ou al nan devan yon pèp, ou pran pouvwa nan men l, epi jodi a pou w te nan tete lang ak bandi. Mwen menm mwen fè kanpay pandan 22 mwa nan peyi a. Se te kandida ki te gen kanpay ki te ki pa t gen vyolans ditou ladan l. Se te pale n te konn pale, se yon diskou ke n te genyen, E se te pou sa ke popilasyon an te vote nou. Jodi a, dosye ensekirite a, jan nou di l, se pa yon dosye jodi a. Se yon dosye ki date, jan l ye a, de anviwon ventan, pou nou pli presi, dizuitan. E se pou sa, m pwofite okazyon sa a pou m di tout aktè yo, aktè ki te, ki te nan fenomèn sa a depi lè l te kòmanse, m vle pale de entènasyonal la, M vle pale de Gouvènman an, sa vle di mwen menm kòm chèf Leta, Premye Minis lan ki la a avèk tout manm Gouvènman an. M vle pale de sektè prive a. Nou tout ansanm ki te mete men. M vle pale de politisyen yo ki te mete men, ki te fè nou te jwenn yon moso lapè, men ki pa t dire. Jodi an, fò nou kòmanse mete men pou n kòmanse reflechi lapè a yon lòt jan. Paske m sonje apre Operasyon Bagdad, nou te vin gen Atis pou Lapè. Men, èske atis pou lapè ban nou sa n te swete a? Non. Sa vle di, apre nou te vin gen CNDDR, Commission Nationale de Désarmement, de Démantèlement et de Réinsertion, mwen menm, sa gen 27 mwa, mwen te mete komisyon sa a kanpe tou. Èske jodi a, m di ke komisyon an, rezilta ke m t ap tann nan se li m jwenn? Non. Se pou m di ke Pwoblèm ensekirite a, li pi pwofon pwoblèm vyolans ki genyen nan Pòtoprens la. Li pi pwofon ke jan nou menm n ap reflechi l la. Se pou sa jodi an, m mande kominote entènasyonal la ki te sipòte pwoblèm sa a de 2004 pou rive jiskan 2017, m vle klè pou tout moun pa di ke m di se pou. Minustah tounen ankò, talè map tande se sa m di, non se pa li m di. Mwen di kominote entènasyonal la. Angajman ki pou pran ansanm ak lapolis nasyonal ki jodi a nou gon polis nasyonal ki genyen prè de 15 mil moun ladan l, angajman ki pou pran avèk otorite etabli yo pou nou kapab jan nou te kòmanse fè l nan mwa mas e gen rezilta nou kòmanse jwenn pa egzanp nan enpòtasyon minisyon nan peyi a, jan nou te mande ke Zanmi nou, peyi Lèzetazini te ede nou pou nou wè chak tan nou kenbe yon moun isit ki avèk bal, avèk zam nan sa ke li enpòte, pou pèmèt nou kapab remonte filyè moun sa a jiska kote moun nan, moun ki te mete l nan konntenè a. Merci beaucoup la famille nap mande w pou kapab toujou rete sou chanèl ou renmen anpil lan paske nou menm nou la jodia la poun kapab pote tout enfòmasyon yo ba ou 24 heures sur 24 7 jours sur 7 nap tounen nan yon lòt ti moman poun kapab vini avèk yon lòt emisyon babay a tout alè.